Kyèt! Li fè lè pou m priye la o! Lè a rive pou m kòmanse lapriyè. Dye Toupisan, Papa m ki nan Syèl la, nan Lès la, m ap mande w, Dye Toupisan, desann pou nou nan konba yo, desann pou nou nan ekspedisyon yo, desann pou nou nan kèlkeswa sa n ap fè. Desann pou nou chè senyè. Souple papa kelkeswa kote yo ta fè seleksyon senyè m konnen nan zòn nan chaje malfektè ki pa ta vle wè travay ou byen mache m ap mande ou chè senyè desann pou nou papa aji pou nou papa ba nou fòs ak kouraj pou n atake dyab pou n atake malfektè pou n atake demon yo chè senyè souple chè papa. Amen chè senyè ak fòs ou ak pwisans ou tanpri papa fè nèg disip devan jènmi yo fè nèg disip devan je papa malveyan yo chè senyè souple dye tou pwisan souple wa dè wa souple ou menm ki te kreye syèl ak latè a souple chè senyè souple papa kache nou anndan boutèy la e menm si yo ta ap beke pou yo paka jwenn nou chè senyè souple papa souple chè senyè pou yo konsa papa m konnen lapriyè sa touche anpil Malveyan nan zòn nan. M konnen l ap anpeche yo fè espedisyon yo te gen pou yo fè a. Men m konnen ak pwizans ou w ap kenbe m nan nan travay ou a pou m kòmanse pou m kontinye travay pou laglwa de Bondye. Oke! Jodi a la nou pral atake Janl wè misye a li te mèt wè misye toutouni byen avèl wi janl wè misye poul trenen mennen bal. Epi tou de misye ta rive la ou gade nap tou krisifye misye la menm nan. Tèt anba. Pèdi batay, pèdi batay. Kèlkeswa jan mechan yo ta pran pòz paske konnen ak pwisan le non de Jezi map chase yo, map fè yo pèdi batay e map kontinye batay. Kounye a la m pral pran lari a la, m pral pran lari la paske nèg yo atake m fò, fò m al kòmanse evanjelize tout lari pou m fè yo vin jwenn Jezi.